Sa a, moso objè sa yo se moso kamera mwen. Pandan ke lapolis vin arete militan sou Chandmas, mwen menm djòb pa m antanke jounalis, mwen t ap filme sèn nan. Gen yon polisye ki tire pandan kamera lan menm. Map filme scène nan m pa remake ki polisye avek yon gwo zam misye tire nan men mwen kamera bat atè m pat depoze kamera kote res kamera yon lot polisye pase men li pran lale eske nou konprann sa map di nou la mwen menm se jounalis televizyon nasyonal. Ki mouri deja. Nou gen Amady k mouri. Nou gen Wilgens ki mouri. Nou gen Tayson ki mouri. Nou gen Efrantsen ki mouri. Jodi a, mwen manke fè senkyèm nan. Ki pwoblèm nou genyen avèk moun? Ki pwoblèm yon jounalis genyen avèk moun? Polisye a, nou pa di l pa arete moun. Se li menm ki konnen ki moun l ap arete, ki sa moun nan fè. Men, an nou pran. Sa lan bon sans? Poum ap filme yon sèn mezanmi pou yon polisye rale zam li tire kamera lan menm menm pa gen anyen m di mèsi bondye menm pa gen anyen kamera kraze yo pran rès kamera yo al ansanm avèk li sa vle di jodi a jodi madi 25 oktob 2022 a. Mwen pase raz lamò. Raz lamò. E kamera pa yon gwo kamera. Yo tire direkteman. Wè. Tout kamera fon. Mwen mande. Kom. Peyi dayiti. Mande jistis. Mande jistis. Kiyes ka pral banm jistis. Nou 4 tonbe deja. Mwen manke fè 5 yèm. Lot 4 yo pa gen jistis. Jodi a. Mwen di Bondye mèsi. Mwen di espri yo mèsi. Men, nou menm jounalis, pran sa kòm egzanp. Yo manke tiye Michaux jodi a. Devan zye lemond, yo manke tiye l. Pou nan travay mwen, nan travay mwen, yo manke tiye m. On sèl bagay, m ap mande polisye yo. Silvouplè, gen pitye pou nou. Paske nan lekòl nou aprann, n ap egzèse pwofesyon nou. Men m pa wè rezon pou yo t ap tire m jodi a. Mwen di Bondye mèsi ankò. Nou mèsi tout konfrè laprès yo ki sipòte m. Joseph Michaud. Pwopriyetè Radyo Tele Makandal Anliy, Mwen t ap mouri nan egzèsis fonksyon mwen. Mèsi. Mwen salye Granmèt la, paske se Granmèt la ki ban mwen lavi jodi a. An dezyèm lye, mwen salye tout espri yo. Espri bò manman, espri bò papa, espri bò grann mwen. Paske jodi a, mwen pase kouwè lamò. E, kòm se nèg lan nò m ye, mwen soti Lenbe, bitasyon m se bitasyon Brinèt. Mwen di, zanj yo, espri yo, toujou kontinye. Pwoteje m, paske jodi a mwen sòti pre lamò. Non pa m se Joseph Michaud. E vwala, se te tout sa n te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye, si w potko abòne ansanm avèk chanèl la, pwofite fè sa kounya menm. E pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E videyo sa, pa bliye like li pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!